Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon m espere tout bagay anfom pou nou men jist avan dantre danble nan kad emisyon sila nan mikwo RL prod. Tout ekip la ap pwofite salye anpil lòt kòlèg ki kache dèyè yon chanèl. Chanèl sa se Konpa Grouv. Konpa Grouv m ta kapab di ki bat yon rekò, èske mwen pa ka di se sèl chanèl Ayiti ki genyen 1 milyon. abone. Mezanmi nou mèt bat bravo pou konpa gwouv paske m konnen map gade lontan men ekoute ojodwi konpa gwouv genyen 1 milyon kelke santèn m ta kapab di abone se bokou pou yon chèn nan peyi dayiti sitou lè nou konnen ke kominote nou an li pa fin twò aktiv. sou kestyon rezo sosyo. Se kòm si nou trè restren. Men si pa egzanp ou vize yon kominote frankofòn, ben ekoute, se sera bokou. Pa egzanp, lè w pran La M'a Fâché pou w ap gade, La M'a Fâché, si m pa twonpe m li prèske a 10 milyon. Gen anpil tankou endyen yo. Donk chak moun bay lòt kominote. M swete ke nou menm nou fè yon maksimòm efò pou kapab epole lòt chanèl k ap vini. Se sa k fè mwen menm RL Prod m toujou prè pou m sipòte tout moun. On nèg gendwa gen pwoblèm avè m men mwen pa gen pwoblèm a ankenn moun. Lefèt ke m pa gen pwoblèm, sa vin rann ke Facebook la vin rlprod total. Ou wè menm lè m te lanse yon apèl pou m di Nouvèl 9 fon jan antre an kontak avèk mwen paske m wè son lòt rlprod ki sou Facebook la men li pa janm fè sa paske li pran ni vwa m ni videyo. Se maran men ofèt sa w ka fè se si nèg la vle antre an kontak avèk ou, l antre an kontak avèk ou men m gen yon ti trik pou yo sa pral vini pi devan men m te vle ke nou ale vizite konpa grouv paske li gen 1 milyon dabone se sèl chèn ayiti ki gen 1 milyon abone m pa konnen sim twonpem ebyen map mande nou poun ka bat bravo pou konpa grouv antouka jespè ke jete pa two bava atravè kelke mo de felisitasyon pou konpa grouv enfòmasyon pou nou la fami nou prale nan la chapèl moun la chapèl pa jwe. Eh bien, il y a une vidéo de 38 secondes yon manm RL Prod nan zòn sa e ki li menm tou nan Pòtoprens voye pou mwen. Videyo sa ki dire 38 segond n ap gade pou n wè yon jenn gason li menm k ap benyen nan san li e se popilasyon an ki kraze jenn gason sila. Men nou te gentan gen chans jwenn videyo a paske aprè yo pral boule l. Kisa jenn gason sa fè? Li sòti nan zòn Akayè. Nèg sa yo spesyalize yo nan vòlè moto. Misye ale nan zòn nan, li pran yon chofè moto Mibalè pou yo ale Lachapèl. Epi nèg yo rive sou wout la, arive laba a, kisa misye pral fè pou l vòlè moto chofè sila? Misye peye chofè a. Li di chofè a, èske w pap bwè byè? Chofè a di, ben wi, pa gen pwoblèm non. Epi li bay chofè a kòb pou chofè a kapab al achte byè la. Pandan chofè a deplase l al devan yon machann pou li kapab achte byè la, misye pran moto li, li stat moto a oubyen li kranke li, boum, misye lage pye l. Moto a pèdi. Men kòm tip la li menm s on lòt entèlijan li ye, li di moun nan zòn nan ede l. Epi se lemoman yo kòmanse rele anmwe vòlè. Men misye gon wout poul fè li pa fè wout sa paske gen wout m kwè ki pase pa kazal kal soti sou Williamson misye evite wout sa pandan li pike moute lè misye pike moute genyen nèg ti bwa yo ki yo menm alò son zòn ki rele la ki wè misye pase avèk moto a lè moun yo ap kouri yo rive yo di moun ki nan zòn sa eske w wè yon sitwayen pase ak yon moto la moun yo di wi misye pike moute. E lè yo rele gwoup nèg ki anwo yo, ebyen yo sèke wout la, se le moman yo mete men sou sitwayen sa a, ebyen yo kraze li. Lè lapolis vini, lapolis gentan wè misye mouri. E malgre misye mouri, moun yo te kanpe sou fè chòk avèk lapolis paske yo di, si lapolis konprann li t ap vin pran misye, yo t ap boule ni machin nan e yo t ap boule polisye yo tou. Lè sa a polisye yo vire do yo e ale paske yo gentan kraze misye. Misye kouche nan yon rigòl san epi aprè yo trennen li, y al boule l. N ap mande tout moun ki nan Akayè paske nèg sa yo se Akayè yo sòti, si w ta gen yon jenn gason konsa, mare kè w, mande nou videyo a, n ap voye l ba ou paske sa ka rive w kon yon jenn gason ki te nan move zafè, w a gade pou w wè si se jenn gason sila. Antouka, misye p ap janm kontinye. Nan antrepriz sila a ankò. A ben wi. Alò pou tout moun ki bezwen video a, n ap voye video a ba ou, rele nou oubyen ekri nou pou nou kapab fè sa tousuit. Pandan nap pale la gen yon sitiyasyon tansyon ki ap dewoule o nivo de zòn Drouya. Zòn Drouya nou konnen lè w fin kite kafou Boston ou pran zòn Batima epi w kite Asyeri. Donk ou kòmanse antre anndan douyar la menm. Ebyen, kisa ki pase? G9, an fanmi e alye genyen anpil patizan nan anpil kwen nan kapital la. Aprè deklarasyon piman bouk Jimmy Cherizier alyas Barbecue hier, ebyen fòn di ke genyen kèk zòn ki kòmanse pase a laksyon. Menm si Nou ta kapab di, nan centre ville lan, situation ki te genyen hier lan, nou pa wè li jodi a, men eske se yon bagay ki pral vini un peu plus tard ou bien demain, bon, on sait pas encore. Men fò n di ke, dènye kote machin rive, se nan 18 la. Machin ki asire circuit Delma, Petion-Ville, tout sa. 18 la se dènye bout yo. Donk a fòtande machin ap rive Dèlma 6, Dèlma 2, pou rive aviyasyon an pa gen bagay konsa. Brèf, anpil bal ap pete, sonje byen nan dat 3 septanm 2021 an, a 11 è di maten se anpil kout bal ki kòmanse pete o nivo de Dwouyar. Prèske bò Asyeri Dayiti kote ke veyikil blende lapolis lan ki stasyone nan zòn Bò Sant Pilòt, Epi de zòm zame ki yo menm stasyone kò yo nan wout ki pase pa dèyè do Asyeri an pou kapab al sòti sou wout ayewopò la, m kwè se bò DHL. Bal ap pete, nèg yo ap tire sou lapolis, lapolis ap reponn, ebyen fò n di ke se yon sitiyasyon tansyon ki renye o nivo de zòn Douyar la. N ap vini enpe pli ta pou n kapab ba ou plis enfòmasyon. Men, lobjektif de G9, se an kelke sòt pouri sitiyasyon an nan men Ariel Henry. Men pa ke sa, paske sa k ap fèt la la l gon pòte politik ladan l. Ha! Wè lè nèg bezwen pouvwa nan peyi Dayiti, hum! Gen anpil bagay ki kab fèt. Gen anpil strateji ki kapab jwe. Ebyen, Ariel, m ta kapab di nè pa o bout sèpèn. E misye gen anpil pwoblèm, e fò m di nou ke m ap vini talè konsa. avèk yon emisyon pou m ba nou anviwon 3 rezon ki fè je 9 move konsa, je 9 fache, je 9 mande Ariel pou kapab jwe pye l. Bon, tèt chaje. Antouka, n ap fini avèk enfòmasyon sila pou nou. Jan bagay yo ye la nan peyi Dayiti, tout moun lage pye yo e tout moun vle lage pye yo. Genyen jounalis Radyo Tele Metwopòl epi ki se redaktè nan Vant Bèf Enfo, Elòj Milfò, li kite peyi Dayiti an tout ijans paske, daprè sa li di, l ap sibi anpil menas. Ensekirite sou tout fòm k ap manje peyi Dayiti kontinye pouse anpil Ayisyen kite peyi sila. Kidnaping, egzekisyon somè, vyolans, gang, gè antre gang pou kapab kontwole teritwa, domaj kolateral, menas lanmò, antwotre. Ayiti se youn nan peyi m ta kapab di ki gen anpil vyolans. Se lamò anfas. Sèten Ayisyen reziste malgre tou. Anpil lòt pa kab kontinye ankò, yo oblije kite sa. Se ka Elòj Milfò. Mon ami Elòj Milfò, jounalis de Radyo Tele Metwopòl, redaktè nan Vant Bèf Enfo, epi tou ki se manm Asosyasyon Ayisyèn Jounalis. Ebyen, fò m di nou ke li se manm Asosyasyon Ayisyèn Jounalist Envestigasyon, aji, ki oblije kite peyi an e abandone travay li. Repòtè a di li te fè objè menas lanmò daprè sa li bay nan laprès. Li te resevwa apèl anonim anpil endividi ki t ap menase li epi tou pou kapab kidnape l. Se nan sans sa li menm li oblije kite peyi an paske li pè pou yo pa touye li. Toujou daprè temwanyaj li, Elòj Milfò eksprime tout amèrtum li ki kite peyi sa nan yon sitiyasyon konsa. Li travay nan Radyo Metwopòl depi 11 an kòm repòtè e prezantatè edisyon nouvèl. Li kouvri anpil gwo evènman tankou manifestasyon e prezante Express 4 Heures e anpil lòt edisyon enfòmasyon nan stasyon sila ki nan Dèlma 52. Li se manm fondatè Asosyasyon Ayisyèn Jounalist Envestigasyon e kolabore nan tout aktivite estrikti sila a. Li travay tou pou medya Vant Bèf Enfo. Akote Elòj Milfò, gen lòt travayè nan près la ki oblije abandone peyi Dayiti pou rezon ensekirite. Nan mwa jen pase a, jounalist ayisyen Dieunalio Chery, ki t ap travay pou Associated Press, oblije kite peyi sa a avèk fanmi li. Sepandan, gen anpil lòt ki pa gen tan kite peyi a. Yo pèdi lavi yo tou bònman. N ap raple ka jounalis Radyo Vizyon 2000 e manm AJ, Diego Charles, egzekite devan lakay li nan lannwit 29 pou louvri 30 jen 2021, akonpanye ak militant politik Marie Antoinette Duclaire. Èske lè a rive pou Mwen lage pye m, m poko konnen. Pa sur pour l'instant. Gen anpil moun ki di m, ou pa ka kontinye viv nan peyi sila a. Gen yon grenn bagay pou n konprann. Si se Bondye k li vle, si se Bondye ki vle pou m kontinye viv nan peyi sa a, menm si peyi a te a feu et a sang, m ap rete ladan l.